Ki bal li pran? 2. Nan ki nivo l pran bal la? Men tout douy yo nou gen yo nan video la bò motosiklèt. Sa w genyen? M vin maten la m pote plent pou Lecourt pase Lecourt tire papa pitit mwen li di m konsa l ap tiye m l ap tiye pitit mwen l ap tiye manman m wi se li k tire Ricardo menm. Ricardo kòman l rele? Ricardo ki? Krim Richecard. Wi sa k te gen menm? Potatlan lòd li voye prèv materyèl te li sa Morvan. Pa kouri vye zèk malonèt. Lap fè ansanm avèk tout ti Coriolan. Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne. Mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi. Te plenn pou lekot pase lekot tire papa pitit mwen li dim konsa lap tiyem lap tiye pitit mwen lap tiye manmanm wi se lik tire Ricardo menm. Ricardo koman l rele Ricardo ki. Krim Richcard. Wi sak te gen menm. Pou total lòd li voye prèv materyèl te lu sa morvan pa pou vye tèt malonèt Lap fè ansanm avèk tout ti koryolan de afè tè avèk plas nan mache a yap vann. Li jwenn a sa pase yèswa l jwenn a Ricardo Macean l tire l. Ki kote l tire l la? Nan kwa jibile a. A kilè sa pase? Vè 8 è di maten. Maten an la? Wi. Pat gen moun nan lari an? Te gen moun nan lari a e Leconte, tout moun pè Leconte, sa yo ka di a Leconte. Li pat mwen met sou li di konsa, m deja mouri. E pa sèl nèg mò lap tire, lap tire m tou. Konbyen pitit ou gen a Maria? Yon sèl. Konbyen bal li pran? 2. Nan ki nivo l pran bal la. M pat ka gade m pa wè. Humm kòman li pran yon kotel pran bat pale wi. Bravo tle a fèt nan ponyèt li. Kotel ye kounya ou t respekte lopital. Wi la de fonè blan. Sa lopital notre dame di menm. Yo paka voye pou li. Li gen 34 ans. Bon ti moun 10 ans. Sa pase devan je tout moun? Wi. Tout moun nan lari a, tout moun te nan lari a 8 è di maten mezanmi. Jodi map toufe. Pou tantan lòd li voye prèv materyèl Telus a Morvan pa pou vye tèt malonèt lap fè ansanm avèk tout ti koryolan de afè tè avèk plas nan mache a yap vann li jwenn a sa pase yè swa l jwenn a Ricardo Martin an l tire l. Ki kote l tire l la? Nan kwa jibile a. A kilè sa pase? Vè 8 è di maten. Maten an la a? Wi. Pat gen moun nan lari an? Te gen moun nan lari a e Leconte, tout moun pè Leconte, sa yo ka di a Leconte. Li bat mwen men tou li di konsa, m deja mouri. E pa sèl nèg bon l ap tire, l ap tire m tou. Konbyen pitit ou gen a Maria? Yon sèl. Konbyen bal li pran? 2. Nan ki nivo l pran bal la. M pat ka gade m pa wè. Humm Koman li pran yon Kote pran Mwen pale wi. Bwavot li avek nan ponyèt li. Kote li ye kounye a ou t resi pote l lopital. Wi la de fonè blan. Sa lopital notre dame di menm. Yo pa ka voye pou li. Li grav anpil? Li grav? Wi wi. Ou konfime yon nouvèl wi la. Se bon konsèy wap banm. Ou konfime yon nouvèl. Sèlman sak rete la se prèv wi la. Se prèv. E m pa gen pwoblèm a sa. M pa vini pou m jistifye. M di sa deja. Men ou wè, wap fèmen bouch ou. A pati de jodi a wap oblije fèmen dan ou. Wap oblije fèmen djòl ou. Paske m pap kite ou ou vin kraze karyè m. M pa wè m pa tap menm pran sa o serye menm. Ou konprann? Montre m, montre m lè m te konn antre anndan l. Montre m, m pa menm konn kote pou m al kote konsa. Montre m, jis montre m, m vle wè, montre m mwen menm. Montre m, sinon fèmen dan w, retire non m nan bouch ou a jamè. Kote m konnen w? M konnen w? Èske m konnen w? M pa konnen w menn. M pa konn ou. Retire nom nan bouch ou. Retire nom nan salte w. M son manman pitit kap batay a lavi san papa. Èske w konprann? Kap batay a lavi san papa. Pou m fè edikasyon pitit mwen. Epi pou panse non non an krakan le dwa. Non segond ou ka fin avè l. La vie a pa fasil non. La vie a du. Sitou an Ayiti la a. Ou konprann? Sa map fè a e pa nenpòt moun ki ka fèl non. Fò fi a gen grenn nan moudal wi pou l ap leve 2 ti moun san papa nan men l. Pou tèt li, pou karyè pa l. Pou fanmi l tou. E pou panse ou ka jis fina sa. Kòm si ou pa panse menm a sa w ap fè a la a. Ou pa panse, kòman ou fè dòmi? Ou pa panse menm ditou? M pa konnen ou. M pa ta pran bagay sa o serye mwen menm. Ou konprann? Paske m konn tèt mwen. Men lè w di bagay sa a, de jou an jou, chak jou yon moun tande l, chak jou yon moun tande l, chak jou yon moun wè l, chak jou telefòn mwen ap sonnen, fanmi m ap rele m, zanmi m ap rele m. Karyè pitit mwen, karyè pa mwen menm, m pa t ap di yon mèd. Men m pa konnen w kiyès ou ye, sa w fè? M pa konnen w. M pa konnen w mwen menm. Sou lajan w ap manje mal la, manje l san w pa site non mwen. M pa fè w pi popilè pase sa. Ou konprann? Men, poukisa? M son moun ki renmen moun li menm. Viva tout moun. Poukisa ou vle detwi yon moun ki pa konnen w, ki pa, ke ou pa, yoow man. Poukisa? M gen, m gen fanmi pou m okipe, m gen pitit mwen pou m okipe. M gen edikasyon pitit mwen pou m fè, m gen lavi pa m tou, m gen travay mwen. Sa fòn pa jwe a bagay sa yo mesye, fòn pa jwe a bagay sa yo. Di ou telman renmenm wap veyem mwen menm Wap veyem Bon menm si ou ta ou ta ou ta ou ta bezwen banm yon konsèy e pa konsa ou tap fè Sa pa yon konsèy non Se di ou di moun men sa map fè epi kounya si lapolis ap fè travay li li menm poul vin dechoukem la a vre Epitou Si w gen kontwòl mwen konsa. Ou konn depi m leve pye m devan barye lakay mwen men ki kote m ale. La sent jounen ki kote m ale. Enben lave m nan men w wi. Lave m nan men w. Pou w ap di maten midi swa m nan dan lakay yon moun. Kòmsi epi. Lòt sa ki enbesil yo, ki pa konn anyen yo, yo touj, yo, yo, yo ap repete. Kòman fè maten, midi, swa m lakay yon moun? Hein? Kòman moun nan fè konnen? Moun nan nan gang tou? Si w konn lè m antre lakay moun nan, lè m soti, e tout sa m fè chak jou se la m ye, menm si w te gen, menm si w gen yon moun anndan an, Se sa w ye tou. E vwala, se la nou kanpe ansanm ak video pou jodi an. Mèsi dèske w te gade video a jiska la fen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like video sa pou yo kapab toujou rekòmande w video nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn video. Tchao!